Nou vin nan pye papa nasyon an pou nou depoze yon jèb flè pou nou di papa nasyon an ke Depi aprè lanmò papa nachon an yo fè nou selebre lanmò papa nachon an. Men nou menm nou vini la jodi an pou nou selebre lavi papa nasyon an. Kòman ou ka pran yon moniman tankou papa Desalin Pou met fas li gade sou lanmè. Kot chanjman ye? Kot chanjman ye? Kòman ou fè pran plas kot papa Desalin sitiye l la pou mete twalèt sou li? Kot chanjman nou ye? Jodi an, m ap mande tout frè m yo, tout sè m yo ki nan Channmas la. ke yon moun fè, li petèt pa konprann li. Nou menm ki konprann reyalite ak fòs, ak kouraj, ak sa Papa Nachon an li menm li te reyalize pou Ayiti, jodi a nou menm nou vini la kòm ansyen prizonye politik, kòm moun k ap batay tout bon pou nou vini la a, pou nou depoze jèb flè sa a. pou n di Papa Nachon an, prizonye politik yo, militan Channmas yo, ann leve pou yon lòt endepandans ki se yon regwoupman ki fyab. Nou vin depoze jèb flè sa a pou nou di Papa Nachon an ke nou menm nou rekonèt rekonesans li, nou konnen l poko mouri, nou konnen l ap viv e Papa Nachon an gen pou l al enfiltre Tout moun kap batay andedan peyi a demen maten pou frè nou Kilik Pierre Semelus, Jean Pierre Fleury, Joanel Paul wè peyi a limen tou wouj pou n retire kò nou nan esklavaj modèn sa a ke Core Group, ak Ariel Henry mete nou jodi a. Nou wè batay la preske kraze, yo di moun ki grangou pa goumen, men nou wè preske barikad yo preske leve nan lari a, tout ak se sa sa pran pran. Ou menm ki ap goumen nan lari a, kòman ou wè sa? Bon m son bagay, jodi a nou tout konn reyalite a, pèp ayisyen mèt grangou. l ap batay. Pou dat nou grangou, se jodi a pou nou t ap kouri dèyè grangou. Pou dat nou lopit, nou pa gen lopital, se jodi a pou nou t ap goumen dèyè lopital. Pou dat nou pa gen lekòl, pou se jodi a pou nou t ap goumen dèyè lekòl. Pou dat nou pa gen inivèsite, pou se jodi a nou t ap goumen dèyè inivèsite. N ap di otorite yo, se byen kote mal kalkile. Batay la ap kontinye, e batay la p ap kanpe nan wout. Nou mande depa Ariel Henry. ak tout akolik li yo pou yo antre penitansye nasyonal pou yo al pase devan lajistis pou yo rann pou lajistis rann tout vèdik kriminèl ke nèg sa yo fè jodi a map voye yon mesaj klè bay lapolis map di bay map di lapolis pèp ayisyen pa gen pwoblèm avè w ou gen pwoblèm lekòl la nou gen pwoblèm lekòl la tou ou gen pwoblèm paka manje a nou gen pwoblèm paka manje a tou. Ou gen pwoblèm dola 50 lan, n gen pwoblèm dola 50 lan tou. Ou gen pwoblèm dola a vini, yo ba ou l an goud la, nou gen menm pwoblèm nan tou. Ou gen pwoblèm lopital la, n gen pwoblèm lopital la tou. Jodi a m ap mande chak grenn polisye pran konsyans ak tèt yo, paske se nou menm ansanm ki pou retire peyi a nan sa l ye a. Mèsi. Jodi an yon lòt fwa ankò n ap kontinye rasanble e n ap kontinye soufle lanbi pou nou kapab rasanble. Nou soufle lanbi an se nan yon demach pou tout sa ki sanble kapab rasanble. Pou jan ke w konprann jodi an se 20 septanm ki se lavi papa nasyon an. Epi ou wè gen yon pakèt bann esèvele ki dakò. fin mete fatra sou plas lan. Zak sa a nou kondane l e nou konn kote l soti. E nou kondane l a, nou kondane l a avèk tout fòs nou. Paske jounen jodi an, lè w di Desalin, ou di lavi. Lè w di Desalin, ou di byennèt. Lè w di Desalin, ou di, ou di, ou di, ou di espwa pou tout moun. Enben, jounen jodi an, gen yon, gen, gen, gen, gen, gen, gen, gen yon pakèt ti esèvele ki dakò. ki dakò yon lòt pi gwo ensèvele parèy yo, kòmsi jwe nan may yo, jwe nan konsyans yo pou yo vin mete fatra sou plas nasyon papa Desalin. Jounen jodi a, w ap wè Killick te di l menm jan Killick so di l talè a, poukisa yo pran, poukisa yo pran anperè a. Yo bay fas li sou lanmè. Sa pa fèt pa aza. Poukisa tout twalèt ki sou plas yo, yo fèt, se sèl twalèt ki sou plas Jean Jacques Dessalines nan ki pa ka fèt? Sa pa fèt pa erè. Nou konprann zak malonèt nèg yo ap eseye poze pou yo tiye karaktè Jean Jacques Dessalines. Men. Gen twòp jèn gason a jèn fanm ki konsyan de batay la ki di Desalin pa ka mouri yon dezyèm fwa menm jan kolon yo te asasine l lan. Enben rèv papa nasyon an ap kontinye fè wout li. Jounen jodi a nou di konsa ke nou pa kapab ankò ansanm avèk menm ideyoloji desalinis lan kote ke jounen jodi a nou vin depoze jèb flè pou nou di konsa ke pou n di li toujou vivan nan mitan nou paske nou di nou reklame jistis sosyal pou tout moun. Se sa yo k mete nou nan lari an. Lè w gade. Yon souflantchou ki nan Nasyon Zini, ki m tande ki se sekretè jeneral Nasyon Zini, an palan de Antonio, sa vle di son ti chen konsa, dèk lè l bezwen fè yon deklarasyon, se pou pak lakay li pou l fè l. Nou menm Desalin te goumen pou l te ba nou peyi, si yo menm, malgre batay nou te fè ansanm avèk yo Pennsilvana, yo pa rekonèt nou antanke yon gran nasyon, se paske se chen yo ye. Jounen jodi an fò lè Yankee Yankees yo konnen ke yo paka fouye dyòl yo nan zafè nou toutotan drapo nwa e wouj lan ap flote sou sòl la, se konsa senbòl libète ap jayi lan mitan mas pèp nwa kit nou kit pèp afriken an kit ayisyen nou menm antanke pèp nwa nou rekonèt drapo sa kòm yon drapo ki senbolize revolisyon ki senbolize Koulè po nou ki senbolize san nou. Enben, jounen jodi a, n ap mande pou tout moun ki anndan katye popilè yo, pou yo pran yon priz de konsyans, pou yo soti nan moman de silans yo. Li lè li tan pou n kite oligak la ap oprese nou. Jodi a, fòk nou soti nan silans nou. Se pitit nou ki pa ka al lekòl, se pitit nou ki pa ka manje, se madanm nou ki pa ka al lopital, se madanm nou ki pa ka manje, se ti frè nou, se ti sè nou, Se kouzen nou, se papa nou, se manman nou k ap benyen nan labou santi a. Enben, jounen jodi a, fòk nou pran yon priz de konsyans. Se pa moun ki sanble nou pou n ap tiye. Jounen jodi a, fòk nou oryante bouch zam nan vè moun ki ba nou l lan. Poukisa se zam yo chwazi met nan men nou pou tiye frè avèk sè nou, pou yo tire moun ki sanble nou, pou n kidnape moun ki sanble nou, yon fason pou yo dekapitalize nou, pou yo fè kapital ekonomik pa yo? Jounen jodi a, nou konn tout moun. Nou pap kouri pou moun, e nou pap kouri sou moun tou. Sa ki fache yo, y ap toujou vin sou nou e y ap tonbe mal. Paske toutotan idewoloji Desalin nan kanpe dibout nan mitan jèn ki ap fè politik anndan peyi an, rèv lan pa ka atenyen. E sa koz n ap di konsa ke n ap kontinye fè batay la. kont kidnaping. N ap kontinye fè batay la. Kòm Ariel Henry di, se gang ki te nan lari. Kòm Ariel Henry ansanm avèk tout Antonio ti tchoul di, se pa pwoblèm gaz, se pa pwoblèm lavi chè, se pa pwoblèm grangou ki mete nou nan lari a, enben jounen jodi a, nou retounen nan lari a. N ap kontinye kanpe dèyè barikad nou. Se pa jan André Michel te di barikad se avni nou, men enben kounye la, li avèk gwo machin blende, l ap planifye lanmò nou. Enben, jodi a, n ap kontinye batay pou n chèche kote endepandans ekonomik nou ye, n ap kontinye batay pou n chèche kote endepandans kiltirèl nou ye, n ap kontinye batay pou n chèche kote endepandans relijyez nou ye, n ap kontinye batay pou n chèche kote endepandans edikasyon nou ye. Nèg yo te ofri nou yon nouvo kontra sosyal, jiska prezan n ap chèche l, nou pa ka jwenn li. Enben, se tout sa ki mobilize konsyans nou. Lòt semèn, mas defavorize a pran lari pou n di nou pa kapab. ankò. Nou pa kapab ankò paske nou bezwen yon lòt leta. Yon lòt leta ki kapab planifye vi nou. Yon lòt leta ki kapab stabilize peyi a. Yon lòt leta ki kapab rann enstitisyon nou yo fò. Yon lòt leta ki kapab kanpe nou sou regregwa Jan Jak Desalin nan. Enben se sa ke n ap pale jounen jodi a. Twòp ti machann gwo li, twòp ti machann patri pòch ap soti pou yo vann ti peyi a, pou yo mezire ti peyi a nan ti mamit. Enben, jounen jodi a, nou menm antanke mas defavorize a, nou pran lari a e n ap kontinye pran lari a pou lari an pa pran nou. Paske nou wè nèg yo fè tout mannigans pou yo fè nou pè, nou di nou pa pè. Yo kidnape nou, yo etire dola nan men nou, yo etire pwodiksyon nasyonal nan men nou, yo etire. Tout sa ki ta ka fè nou viv antanke moun, yo etire l nan men nou, enben jounen jodi a, kòm nou menm nou pa gen peyi de rezèv, se Ayiti ke nou genyen, se li Jean Jacques Dessalines te mouri kite pou nou, nou mande fòk nou fè yon konbit pou n etire latrin santi sa ki reprezante phtk, ki reprezante. SDP, ki reprezante laboujwazi santi, ki reprezante Inyon Ewopeyèn, ki reprezante Anbasad Amerikèn, ki reprezante Anbasad Frans, Anbasad Kanada nan peyi an, m mande pou yo retire pou moun ki konsyan menm jan ansanm avèk mwen yo. Pou yo fè yon, pou yo fè yon fon komen pou yo retire latrin santi sa ki la a, paske latrin ki sou plas Papa Desalin nan pa kapab rete paske latrin sa li pa kapab rete nan mitan nou antanke moun k ap pwomne ideyoloji Jean Jacques Dessalines nan. Non pa m se Pierre Bronson, pòt pawòl MOGAP, Mouvman Gadyen Pèp la. Se toujou e se toujou e avèk santiman sa nou toujou vle pou nou pale, pou nou pote ideyoloji an paske nou menm antanke mouvman pwogresis, antanke mouvman de goch anndan peyi an, n ap mande pou tout lòt mouvman pwogresis yo, Mete men ansanm avèk nou pou n bay Ariel katon wouj, pou n bay sdp sdp nou ansanm avèk jovenelis yo katon wouj, ansanm avèk Antonio ki panse ke li kapab pase lòd nan peyi an jan l vle. Paske Dessalines te di konsa, lè nou wè blan se koupe pou n koupe tèt yo, paske yo pa ka itil nou anyen. Bon profèt bèje vin la ke nou vin fete lavi Desalin k anpil moun se lamò Desalin ap fete men profèt bèje li menm nou vin di tout moun se ann fete lavi Desalin e nou di tout moun ki ap jete fatra oswa mete bal pou kote anmè e sou estati oswa devan moniman Desalin nan Nou di moun sa yo gon pèn yap peye paske paka fè yon moun ki ba nou libète epi menm nan lanmò li pou ta fè nenpòt ki zafè pou fèt bèje ap manifeste pou nou di avèk kèlkeswa boujwa santi ak kèlkeswa moun kap sipòte Ariel Henry kòm yon minis defakto yon moun ki mechan kriminèl anben nou di lapolis tou si se sèvi yo pote yo je pèp la ap manifeste pou grangou pou lavi chè anben ke w anfas li nap leve kont lapolis e nap gen gè sivil nan peyi sa e mwen menm nou di tout moun nèt nan katye popilè mete barikad la byen wo. e mete manchèt nou byen file pou nou kòmanse goumen e pou nou pran direksyon kay Ariel Henry pou nou al mache pran l e tout fwa ke nou pa jwenn Ariel Henry peyi sa pa pwap debloke e nou mande nou menm rèv nou se rache tèt papa e papa vòlè ki rele Ariel Henry a vin mete l bò moniman Dessalines nan rache tèt li e men vin mete l la a men pou nou bay avèk tout nèg kap vin dirije peyi sa. yon pinga pou yo sispann e maltrete pèp la, sispann touye pèp la. Pwofèt Bèje Modèn di tout moun leve kanpe avèk manchèt ou pou nou goumen, pou nou pran libète pou peyi sa a paske peyi sa a mande liberasyon, peyi sa a mande chanjman, peyi sa a mande pou tout nèg k ap dirije peyi sa yo kite kriminèl. E sa fè n ap jete tout nèg ki ap maltrete peyi Dayiti. E sa fè nou di tout moun ki pa t konn goumen leve pou goumen kèlkeswa moun ou ye a, kèlkeswa moun ou ye a leve goumen avèk manchèt ou. pou n pran direksyon kay Ariel Henry e sa fè nou di dechouka la fò n fin fè l kay Ariel Henry pou n al pran tout byen pèp la te vòlè a. Mèsi.